Nan jou pase yo, lè m te di w konsa se André Michel ki fè touye 4 polisye yo, yon fason pou gouvèneman Ariel la kapab jwenn entèvansyon militè, ou te dwe panse se blag m t ap bay. O o! Gon ti pwovèb kreyòl ki di, se lè bourik fin desann mòn, wa konnen si koupyon l p ap kase. Ebyen frèzesè byeneme, bourik la prèske fin desann mòn e n kòmanse wè tout bagay klè. Jounen jodi a nan laprès, André Michel deklare, Kominote entènasyonal la sipoze pran responsabilite l si li pa degaje l voye yon twoup militè nan peyi Dayiti pou vin touye gang yo, pap gen eleksyon, pap gen revizyon konstitisyonèl. Men, fè eleksyon nan peyi m, èske sa gen pou a wè ansanm avèk kominote entènasyonal? Batay pou ke mwen gen yon bon konstitisyon nan peyi m, èske entènasyonal gen pou l wè nan bagay kon sa? Kiyès André Michel ye pou l kanpe pou l fon deklarasyon kon sa? Eske lè militè yo vini, yo ap touye l tou puiske se li menm ki kreye Vitelòm a yon bann pakèt ak yon bann lòt gang k ap touye, k ap vyole, k ap kidnape andedan peyi a? Frè e sè byeneme, m te pale w, konplo pi rèd pase wanga, gen koze pou konnen wi nan dosye tranzisyon nan peyi Dayiti. Rale chèz ou chita! fòk mwen di w, konsèy sekirite l'ONU an reyini. Men frè e sè byeneme nou konnen depi lè l'ONU kreye nan peyi d'Ayiti se la yo fè plis misyon. Men sa k pase paske yo pase tout tan yo ap envesti nan lapolis an menm tan y ap voye twoup militè pou vin mete sekirite nan peyi d'Ayiti. Men alafen ki kote pwoblèm nan ye? Koze yo anpil. Rale chèz ou chita. Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun. Kijan nou ye? Anko yon lot fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an. E kont sa ki se te Ti Babin 4 fas. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se savon. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Labouyi monte mòn, labouyi monte mòn, pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Efektivman frèzesè byeneme se zanmi pa w Fouco ankò yon lòt fwa ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal. Nan jou pase yo. M te di nou sa. Anpil moun pa t kwè. Anpil moun t ap di o sa k ap pran w la a? Poukisa w chwazi leve yon gwosè chay konsa ou mete sou sitwayen pezib la? An palan de Andre Michel. Men, gon ti pwovèb kreyòl ki di, Je fon kriye davans. Bouch granmoun santi, men pawòl li pa santi. Se vre anpil nan nou la, nou pi gran pase m, men se pa de pi gran sa m ap pale. Bouch granmoun santi, men pawòl li pa santi. E sa k fè m te di, se André Michel k ap touye polisye, yon fason pou yo kapab jwenn entèvansyon militè. Ou kapab raple w Vitelòm sa k ap manje polisye jounen jodi a nan Petyonvil, majorite polisye pèp ayisyen kite komisarya nan zòn sa a, lapolis, dcpj te mare Vitelòm. E se mesye sa yo ki te kontakte responsab komisarya Petyonvil la di libere sitwayen an pou nou, son òm politik se pèsekisyon. epi apre polisye sa yo fin mouri nan yon twit André Michel di w kareman wi kominote entènasyonal la gen enterè pou l voye twoup militè vin ede nou touye gang yo ki gang silvouplè gang li te fin kreye nan epòk peyi lòk eske yo ap tou touye l tou ban m yon ti limyè pou m konprann sa k ap pase. Donk, frè se sè byeneme, nan jou pase yo, arete ki nonmen Haut Conseil de Transition an soti dan Le Moniteur. Men jiska prezan, yo poko enstale. André Michel kwaze ansanm avèk laprès pèp ayisyen. Kwaze l kwaze ak laprès li pral fè deklarasyon sa a, Ki prouve se mesye yo kap asasinen moun, se mesye yo ki ogmante to kidnapin nan. Nan wikenn ki sot pase a la, nan yon sèl jou, anviwon 12 moun kidnape. Jis pou ki sa? Pou yo kapab jwenn entèvansyon militè. Pou fè ki sa? Pou touye bandi, jenn gason ak jenn fanm yo te rantre nan gang. Paske, yo te gen sèl grenn misyon nan tèt yo, se te touye Jovenel Moïse, men pou yo te touye Jovenel Moïse, se pa t yon bagay ki te fasil, donk ki sa yo fè, yo pyeje, yo simen gang, yo destabilize, yo fè, yo mani, yo fon pil manifestasyon, yo kraze, yo brize, yo detui karaktè, yo asasinen, gade non, yo fon pakèt krim nan peyi a. Lè yo wè sa pa ase, yo rantre kay prezidan an, yo al asasine l. Si se mwen menm m kap di w, ou ka pa kwè m. Men, frè e sè byeneme tande m byen. Nenpòt sitwayen k ta tonbe nan peyi a, nenpòt polisye ki ta tonbe, nenpòt moun ou yo ta kidnape nan peyi Dayiti, se degaje w, debake kay Andre Michel pou l al chèche l ba ou. Bon, ou ka panse se manti map baw men tande deklarasyon sa ansanm avèm ou va konprann ki sak te pase ki fè wè nèg yo tap simen zam tout kote nan peyi a konsa pou yo te kapab tonbe nan tranzisyon e kou yo jwenn tranzisyon an yo ap tann blan pou vin met sekirite pou yo. Menm jan nou te simen zam tout kote nan peyi a jounen jodi a fò nou fè yo met grenn nan dèyè yo pou yo degaje yo yo al ranmase zam yo tou. Ann tande deklarasyon sa ansanm. Nou espere premye minis Ariel Henry ki nan peyi etranje tounen l tounen li pral enstale HCT a. HCT a pral travay pou nou konplete kou kasasyon, pou nou fè konsèy elektoral, pou nou kreye kondisyon politik, kondisyon sekirite pou eleksyon fèt, pou revizyon konstitisyonèl la fèt. Men nou di kominote entènasyonal la, pap gen revizyon konstitisyonèl. Pap gen eleksyon nan peyi a si nou pa gon fòs entènasyonal ki vin la pou ede nou kraze gang yo. Tande byen pèp ayisyen. Li di a lentènasyonal. Pap gen eleksyon kap fèt nan peyi dayiti. Pap gen revizyon konstitisyonèl kap fèt nan peyi dayiti. Si. Ou lentènasyonal ou pa degajew voye yon fòs etranje pou vin kraze gang yo lentènasyonal pran responsabilitew eyy yo ta dim se chinpanze sa ki ta fè deklarasyon sa jounen jodia franchman m pa ta kwè sa nou tap chèche nan mouda dyab la nou kwaze ansanm avèl. Hello congresswoman Sheila ou et tu ma belle nan dosye sa? Kote ansyen gouvènè a? Michaelle Jean kisa w di nan dosye sa? Sa vle di fè eleksyon nan peyi m se lentenasyonal si w pa degaje w fè tel bagay donk nou kapab konprann koman yo alèz pèp ayisyen men pou kisa yo tap batay la tande? Men poukisa yo touye jovenel moise. Fè eleksyon nan peyim se lentenasyonal sou pa fè tèl bagay m pap fè eleksyon se kòmsi fè eleksyon an se pou lentenasyonal li ta bon se pou lèzetazini se pou la frans se pou le kanada etc men se pa pou lèzayisyen se pa pou ayiti. Atò moun sa yo kontinye ap mache sou moun toujou? Heheyy! Apre sa se menm moun sa yo ki pral di ou lentènasyonal, wi eleksyon pike kole, yo pran moun yo vle, yo mete nan tèt peyi a. Se nòmal pou yo pran moun yo vle pou yo mete. Paske ou pa onèt, ou son san santiman, ou son chen manje atè san di mèsi. Ou pa pran responsabilite ou. Atò, pèp ayisyen kòman w konprann sa pou Lèzetazini ta rive nan yon kafou epi gen yon pouvwa de tranzisyon, gen yon dosye konstitisyon k bay pwoblèm, pa gen sekirite epi pou l ap di Lawisi pran responsabilite w mete sekirite nan peyi m nan sinon m p ap fè eleksyon? Eeyy! M sezi m wont m pè m tranble. Men sa k fè yo ap touye polisye tande. Men sak fè w wè y ap kidnape moun pandan dènye moman yo. Men sak fè w wè gang yo gon lejitimite. Gade non. M pa ka konprann. Gang yo gon iminite. M pa ka konprann. Men dosye a pèp ayisyen. Men dosye a. Donk, pa gen pwoblèm entèvansyon militè. Men ak kiyès? Ak moun sa yo ki fin kreye gang? Yo menm ankò ki kenbe pil twoup militè yo dèyè yo, goch dwat, goch dwat epi y ap di lapolis fè sa, fè sa, yo gen kontwòl lapolis an menm tan yo gen twoup militè touye tèl gang, touye tèl gang epi gang pa m nan rete, kou gon gouvèneman k monte epi ritipiti p kò w ankò menm kout bwa. Se konsa wi André Michel te kòmanse sou Jovenel Moïse. Li te di w pou Jovenel Moïse prezidan n ap redui peyi a an sann e sou sann nan n ap batay. Li fin genbe peyi a l gangsterize l tout kote, li menm ansanm avèk tout parèy li yo. Donk se sou san nan kounya la li rele entènasyonal vin pwòpte pou mwen. Nou pa kenbe l nou fè l manje san yo? Nou pa kenbe l nou fwote bouch li nan san nan pou l aprann respekte moun? Konbyen jenn gason ki mouri? Konbyen jenn fanm ki mouri? Konbyen fanmi ki disparèt? Èske w raple w sa k rive fanmi Dezanclo nan Kwadèboukè? Yon sèl jou, lespwa disparèt. De jenn fanm chaje ak avni, plis manman. Gang 400 mawozo touye, boule yo. Fanm yo disparèt yo nan la nati. Se rezilta travay mesye sa. Se rezilta radyo Zenith wi. Kote Antoinette Duclaire? Kote Diego Charles? Pou kantite moun yo kidnape ki disparèt. Eske w raple w enspektè yo rantre andedan legliz kwadèboukè nan meyè pèp ayisyen yo pran l yo fann tèt li. Li kite divès pitit fi ki avni yo timoun yo piti kisa yo fè pou yo. Se moun sa yo wi ki tap sipòte gang. Se moun sa yo wi ki tap vide zam ak bal tout kote. Gangsterize peyi pou montre lentènasyonal. Pou montre lentènasyonal ke le prezidan li pa gen kontwòl anyen. Pa sipòte prezidan, degajew retire sipòw, lagel, fòk prezidan sa ale. Epi jounen jodia se menm lentènasyonal sa nap rele poun dil konsa sou pa pran responsabilitew vin mete sekirite pou nou pap gen eleksyon. Se chèk te ba nou tete alafen. Pèp ayisyen Eske w konprann? Sa k fè w san respè devan tout lòt nasyon sou latè? Se la w kite. Se politisyen a ke sa yo. Politisyen grenn gade dèyè sa yo ap pale nan non w paske w pa pran responsabilite w, ou pa fè respè w. Paske w pa fè respè w ki fè w tonbe la. Eske batay pou m gen yon bon konstitisyon, pou m gen stabilite nan peyi m, sa gen pou wè ak Lèzetazini Damerik? Lè yo ap fè konstitisyon pa yo, lè yo ap amande konstitisyon, eske yo rele m? Lè yo ap regle zafè yo, eske yo envite m? Men pou ki sa mwen menm, depi m ap fè sa, se pou m ouvè tout jarèt mwen, pou yo ap li tout matris anndan peyi a, gade nou yo ap gade kolòn vètebral nou, tout ti koub nèt. Se pou m enstale t Padon m sa m t ap di a m bwè l Se pou m ouvè tout katye jeneral mwen pou m di Lentènasyonal vwala Gade foure je w Pou yo lote chabon Pou yo fè tout sa yo gen pou yo fè Apre sa pou m di se yo k responsab Kilè n ap moun Kilè n ap deside fè peyi Kilè chenpanze ap sispann pran desizyon nan non nou Ede m konprann pèp ayisyen. Sa k ap pase w konsa? Kòman w fè rive nan nivo ba sa a? Atò, lè m tande yon kongrèskwomann tankou Sheila. Wi, entèvansyon militè nan mwa janvye, janvye prèske fini. Pou vin touye gang yo pou èd ka pase. Wap tou pase pran Andre Michel tou? Pa e li k kreye Vitelòm. Yo ta rete Vitelòm li k fè lage l. Wap tou pase pran l tou? E moun sa yo nap sipòte a? Humm. Lè prezidan Jovenel Moïse te di nou se tranzisyon k mete nou nan sitiyasyon sa. Anpil moun pat kwè. Anpil moun tap tire pye. Anpil moun te di prezidan e foli l genyen pou l kenbe pouvwa a pou l pa janm ale. Ti pawòl monte, ti pawòl desann. Men jounen jodi a, nou nan piye verite a. Pou eleksyon fèt nan peyi m mesye, se lentènasyonal ki pou degaje l. Si l pa deside fè l, pa gen anyen k ap fèt. N ap ret konsa n ap gade l. Paske se li k responsab nou. Nou pa endepandan. Men poukisa nou kontinye ap bay timoun yo yon manti Desalin? Poukisa nou kontinye ap bay timoun yo yon manti dosye 1804? Poukisa nou kontinye ap bay timoun yo manti yon dosye batay de Vètyè? Si jounen jodi a, si pou m fè eleksyon nan peyi m, se lentènasyonal, si l pa vle ebyen nou pap fè eleksyon. Si m gen yon konstitisyon ki tèt anba, di m prezidan se men, se li menm ki. responsab bòn mach tout enstitisyon, aprè nan menm konstitisyon sa, yo di m, prezidan son ti sitwayen piti piti dèyè manman l ye. Eske pou mwen batay pou m gen yon bon konstitisyon, pou ke mwen kapab modènize lapolis, modènize sistèm jistis la, se lentènasyonal pou m tann? Men kòman fè lè map touye prezidan, lè map vòlè mpa janm rele lentènasyonal? Men kòman fè nan jou pase yo mtap di lentènasyonal pa fè enjerans, pa foure bouch ou nan dosye peyim, jounen jodia map relel vin met sekirite pou mwen? Non, lè moun sa yo te fèt, manman yo te kite yo atè, chen niche bouch yo. E sin kite se chen sa yo ki kontinye ap pran desizyon nan non nou? M pa kache di nou. Se kay zòt na wè peyi. Nou fenk kare pete kouri kite peyi Dayiti. E se yon plan ki byen byen byen byen monte. Pa gen dout nan sa. Pa gen deba sou sa. Donk, pèp ayisyen ou mèt ranje kò ou. Ou mèt ranje kò nan semèn sa la. Rès moman sa la. Kretyen vivan pral tonbe tankou lapli. Bandi pral boule moun. Yo pral kidnape moun pa pil e pa pakèt. Polisye pral tonbe kou mouch. Paske fò yo ogmante volim ensekirite a pou pwouve a lentènasyonal ke fò voye fòs etranje. Epi apre sa, se menm nou menm nan ankò ki pral di anmweyy! Tè sakre, papa Desalin, pa de fòs etranje, si y'a fòs etranje, nou pap ka monte drapo, anmwey Lezetazini, pa foure bouch ou nan zafèm, epi tout jounen nou pral kanpe devan anbasad amerikèn, nou pral fè kisa? Nou pral manifeste? Yo gen pou yo disparèt nou yon maten paske nou sanwont twòp. Nou sanwont twòp. Nou pa ka mete sekirite, nou pa ka bay tèt nou manje, nou pa ka fè anyen. E sou branch bwa nou kanpe a, souvan se li n ap koupe ankò, n ap pale mal apre sa, se li n ap rele vin mete sekirite nan peyi nou. Non, m oblije mande nou èske lè nou te fèt, manman nou te lage n atè, epi sa w tande a, nou bwè lèt chen. Pa nenpòt chen non, chen k nan lari yo paske gen chen k gen lòt. Omwen si se lèt chen sa yo mesye sa yo te bwè, omwen yo ta yon jan, yo ta gen sans de responsabilite lakay yo. Jounen jodi a se pa lapolis non k sipoze pran responsabilite l, men se lentènasyonal ki pou pran responsabilite l. Men lè Jovenel te la, se lapolis pran responsabilite w sekirize popilasyon. Lè yon Charles ou se yon ti vakabon. M revoke Léon Charles mete Frantz Elbe jounen jodi a la sécurité du pays se pa Frantz Elbe men se l'international chire vye papye kole acte de l'indépendance lan nou fini chire li epi di ebyen les etats unis le Canada la France degajew adopte n nou chak pran pati nan peyi a epi se fini paske nou san wont trop nou san santiman trop ato nou kite sa kontinye ap ranse nan figi moun toujou. Fòk nou kontinye kite sa ap desann valè nou toujou? Ebyen pèp ayisyen, di m èske w kondane pou manje lafyant? Ban m eksplike w yon koze. Tou sa nan peyi dayiti, gon seri de nèg, depi lè yo fèt se tranzisyon sèlman yo jere. Menm jan m te di w dènyeman, jou. Peyi dayiti gen stabilite gon seri de moun yo pap ka rete nan peyi a gon seri de moun nap rele entelektyèl wap sezi wè yo ap disparèt dan la nati gon seri de gro boujwa jou pa gen fatra nan peyi dayiti yo pap egziste ankò yo ap tou mouri gon seri de politisyen jou pa gen ti katye bèl kay konstwi nan site solèy. Nan la salin. Bel bagay net bon van tout moun chita bo lanme a gade nou nap nou enstale nou nap peche pwason gon seri de politisyen nou pap tande yo anko pase moun sa yo se mikrob ki kenbe yo son ekip bann virus yo ye donk jou nou deside bale gon seri de mikrob yap disparet nan peyi dayiti mikrob nan la sante. Mikwòb nan sekirite, mikwòb nan politik, mikwòb ekonomik. Ebyen, mikwòb nan levanjil, mikwòb nan mistik, y ap disparèt dan lanati. Frè se sè byeneme, fòk mwen di ou, dosye tranzisyon sa a, se pou yon ti biznis ki piti nan peyi Dayiti. Youn nan rezon ki fè w wè. Yon nèg ki prezidan yon peyi nan tranzisyon, li pa pè pou l siyen nenpòt vye kontra, se paske l konnen l pa legal. Se paske li konnen l pa legal. Donk, a nenpòt ki moman, moun ki mete l la, pou m byen di gwoup moun ki mete l la, Si l pa deside obeyi anba lòd yo, rapidman yo ka rale l met atè, yo mete w lòd paske yo ap di l ou pa legal. Ranje kò w, lè yo di w fè yon bagay fò w fè l. Men lè yon prezidan se pèp la ki te vote l, moun sa yo te kapab toujou finanse men anenpòt ki moman prezidan ka chanje lide. Prezidan ka di m pa chwazi mache nan liy wan ankò. Paske nou tout konnen se nan eleksyon l ta l. Se nan tranzisyon wi pèp ayisyen. Oligachi vòb kòmanse vòlè byen leta wi nan peyi dayiti. Santral Varreux ki te konstwi sou Duvalier epi prezidan Prosper Avril. Nèg sa yo pral pran l gade non depoze lapat sou li sa w tande a yo transfòme l yo ba li non pa yo. Eske w tande? E souvan, mesye sa yo ki toujou ap pete kouri tranzisyon, tranzisyon, se sèlman vòlè yo pral vòlè paske fòk mwen di w, yo pa legal, pa gen rapò yo pral bay pyès moun. Lè yon prezidan eli monte, tout dega ki te genyen, se li menm ki pral peye po kase a, E menm moun sa yo ki tap gagote, ki tap banbile, wap sezi wè yo kanpe, yo nan radyo, yo tout kote, gade non, yap fè analiz, yap debat, lensekirite, kriz ekonomi, lagrikilti, tandiske se yo menm ki lave lè a wi. Kite m di w byen, ki sak fè lè yon gwoup nèg ap manifeste, Pou voye yon prezidan ale. Lè prezidan an ale, souvan moun sa yo t ap manifeste kont lensekirite, lavi chè, lamizè, etsetera. Donk lè prezidan sa fin ale pèp ayisyen, moun sa yo kite nou eta k te prèske mouri. Fontenn yo klere tankou asyèt chen niche tèlman yo gen vè. Rapidman ou wè aparans yo chanje nan de twa mwa yo achte kay, yo ap byen vire. Men, kou prezidan sa ale, si ti mamit diri a te 50 goud, lè pouvwa de tranzisyon an, li monte a 150 goud. Ou pa poze tèt ou kesyon ki sa k pase? Men, moun sa yo t ap manifeste kont lavichè. Lè prezidan an te la, l te 50, yo t ap manifeste fòk li desann pi ba, men sa k fè, kou yo vini, l pase konsa. Li sèlman, voup, li monte epi l tonbe lòtbò. Sak pase? Se paske tout moun sa yo ki tonbe nan pouvwa se konsa. E ranmase yo ap ranmase se vole yo ap vole, se ta di se pran rantre se yon konkou vole k genyen nan leta a. Pa gen anyen k administre, pa gen okenn kontwòl se m ap pran la w ap pran la n ap pran la epi sa w tande a. Sa deyò yo menm, yo kontinye ap ap pa gen okenn kontwòl ki mete donk, enben, se pou sa nèg sektè prive yo travay tou sa w tande yo di, pa gen kontwòl nan leta non, nou menm n ap met kontwòl atè. Jodi a, sa te tan, demen l tan, aprè demen l tan, pase pa gen anyen k ap mache. Se sa k fè w wè, Nan peyi Dayiti, moun yo renmen enstabilite. Paske la pèmèt ou fon lajan sal san gade dèyè, men byen ke aprè ou pral peye po kase. Paske lajan sal sa w fin fè a, yo ap kidnape w, w ap mouri mal, peyi kraze, pa gen lopital, pa gen lajistis, pa gen anyen, pa gen wout, pa gen anyen. Ou gen lajan nan men w se vre, men w pa ka soti la rive la. Ou gen lajan nan menw se vre, disip ou soti petyonvil pou desann pou rive mayigate pou pran pou antre nan ayeropò tousen louvèti pou pran yon avyon pou vole wal lopital mande bondye padon gon lapli kòmanse tonbe dlo kwazavò nan kafou rita paske nou tèlman boule kawotyou poun te voye prezidan ale dlo kaboto li touye w. Wap pedi tan blokis. Fatra. Anvan w rive èpòt pou pran avyon pou vole pou al pran swen sante a letranje, fyèl ou ka gentan pete. Ou fin fè lajan an, gade non, wap depanse l le ou la fason. Ebyen frè e sè byeneme fò m esplike w. Preval te prezidan. Preval ki prezidan li pral kwaze ansanm avèk Elizabeth. Elizabeth son fanm ki trè trè entelijan. Trè trè trè entelijan. Men pa bliye gon sitwayen ki rele Lesly Delatour nan dosye a. Ti konpè sa ki ede kraze pwodiksyon nasyonal pou lè dominiken. Nou pap bliye w non konpè. Nou gen dosye yo la. Dam sa pèp ayisyen lèm di w son fanm ki entèlijan. Son fanm gade non. Si w wè l kòmanse enfliyanse w. Ayayayy. Gon jan l travèse w. Dosye Franck Cine te konn dosye a pèp ayisyen epi dam sa pral tonbe anba anba Preval blaw! Tonbe l tonbe anba Preval sa w tande a li ansanm avèk Lenvòb an menm tan tou li kont mesye le prezidan Franck Cine pral rrr konpayi l te gen nan peyi dayiti. Konprann? Li pran prizon, li vole li kite peyi. Donk, manzè tèlman byen enfliyanse Preval, imajine w pou yon nèg siyen yon kontra kouran pèp ayisyen. 12 milyon dola chak mwa. Apre l fin siyen. Lajan bay ki soti andedan bnc 30 milyon de dola pou fè travay nan santral la. Lajan sa pran l al regle dosye an Repiblik Dominikèn. Sa pa fèt. Se prezidan Jovenel Moïse ki sot vini la k achte motè ki repare. Pa janm gen anyen ki te fèt. Lajan sa tap touche chak mwa. E pa bliye tou se menm gaz leta ankò yo achte gaz petro karibe a. Donk nan espas 10 an pèp ayisyen lon nonm ap touche 12 milyon chak mwa nan espas 10 an li gentan fè nenpòt 1.4 milya de dola. Gon maten, rale kreyon make sa m di w la. Dimitri Vorbe gen pou l monte sou entènèt la. E dènyèman m te wè l ap joure. Dimitri Vorbe gen pou l monte sou entènèt la. Pou y antre nan manman chak grenn Ayisyen. San ke m te di nou sa. Ou konn pou ki sa? Li gen pou l joure nou di nou. Nou sòt twòp. Nou enbesil twòp. Nou stupid trop. An nou kitem vin la. Gade jan m milyonè sou nou, m milyadè sou nou. Ou bon maten, nou mèt tann. Li gen pou li telman joure nou nap sezi. Rale kreyon make. Dyòl granmoun santi, pawòl li pa santi. Donk frèz e sè byen eme, e se nan menm epòk sa, ou pral gen Reginald Boulos. ki gen lyen ansanm avèk fanmi Vorbe, nou pral tonbe nan tranzisyon avè w, ki gen lyen ansanm avèk fanmi Vorbe, Reginald Boulos, pral jwenn kontra ekipman ak machin pou Leta. Donk, se li menm ki responsab pou vann Leta machin. Boulos ap vann Leta machin. Vann Leta machin. Bay Leta machin. Paske ou menm ou renmen pouvwa ou renmen lè yap di w mesye le prezidan non gade nan nan tenten yon nasyonal pa gen pwoblèm yo pa kè de bagay sa yo men lesansyèl se siyen kontra ba yo 15 20 lane vann peyi a degaje w likide l men lè ke son prezidan ki eli ki la yo pa ka fè l fasil. Yo pap ka fèl fasil pèp ayisyen. E pou yo jwenn sa defwa lè prezidan elu la li anpeche yo jwenn kontra devan dèyè jan sa ta sipoze fèt respekte lè nòm sa pa fèt ebyen yo gen franchiz dwanye yo achte zam yo gen politisyen pa bliye yo finanse tout pati politik bon yon sèl pati politik nan peyi dayiti ki rele sektè prive a e li ki finanse tout yo achte zam. Yo achte bal. Yo distribye nan geto. Yo fè dezòd. Yo ap finanse manifestasyon. Yo ap finanse politisyen. Politisyen ap frape pou yo. Jounalis ap frape pou yo. Epi n ap kraze, n ap kraze. Gade nou n ap debalize, n ap redui peyi an sann, n ap touye, n ap fè tout vye bagay. Epi brrou! Prezidan ki te kanpe an kwa kont yo a, li pa la ankò, yo di mèsi bokou. Depi sa fin fèt, ou pap tande yo nan manifestasyon ankò, ou pap tande yo nan plenyen ankò, gang ap touye moun sa pa gade yo, yo ap regle zafè yo, biznis yo. Depi lè Jovenel fin asasine ou tande Boulos ap pale anpil ankò nan la repiblik? Ou tande sektè prive ap plenyen? Non. Ou pa tande yo. Ou tande yo ap rele anmwey ensekirite ki, ou pap tande yo ankò paske se sa yo te bezwen yo menm, yo satisfè Yo satisfè kounya la, menm chenpanze mal konprann tankou Andre Michel yo, boukliye sistèm tankou Ariel, moun sa yo ki se kapòt pou sektè prive a, ebyen, kounya la, mesye sa yo ki te fin simen zam pou yo sa latè a kraze boutèy la, Ebyen kounya la yo pral di ti mesye yo bagay la paka ret konsa non pase nap fè lajan se vre men nou pa an sekirite a nenpòt ki moman bandi yo kapab kidnape nou tou pase yo vin pwisan yo abitye a gwo kòb degaje w mande entèvansyon militè degaje w mande si w pa vle mande l nap kontinye touye moun donk degaje w mande. Epi sa w tande a, menm sa ki nan entènasyonal k ap fè lòbi yo di, ebyen ou menm se ki sa w ye? Ayisyen? Wi, ou grandi Ozetazini, ou se yon kongresmann, ou se yon kongrèswomann, ebyen, y ap jere w wi, degaje w ale nan loni w konnen w pi wo, ou se yon pote gwo tit senatè, degaje w mande entèvansyon militè. Men ti pa w la, ebyen lè gen entèvansyon, men ki sa w ap fè? Wi, pou èd, wi. Èd imanitè rive jwenn moun ki nan gete yo degaj yo pase fò nou touye gang yo mpaka rete avè yo touye touye tou konbyen pitit malere ak malerèz ki pou gaspiye nan sitiyasyon sa kilè sa va chanje yo pa gen enterè nou fè eleksyon nan pè pase André Michel alèz si nou vle pou eleksyon fèt jis an 2050 na debouye nou lalèz kote li e lal te bezwen rive. E nou kapab wè, a chak gwoup nèg ki te fè pati de opozis, opozisyon ki tap batay kont yon gouvèneman, gouvèneman an tonbe yo vin nan pouvwa, apre sa yo pa menm bezwen ale nan dosye eleksyon ankò. Yo toujou ap batay veye tranzisyon, pase nan tranzisyon an gen plis lajan ke pouvwa. Eske w konprann? Ilegal la fè yo pi byen ke legal. Moun sa yo toujou la, a chak fwa peyi a twouve l nan sitiyasyon difisil, yo mete peyi a, apre sa w wè yo nan tout radyo y ap pale w de kriz politik. Ojoudwi, n ap fè fas ansanm avèk yon kriz ki pa piti ditou, donk le peyi kriz milti, yo tèlman konn franse, kriz miltidimansyonèl, y ap moute pèp ayisyen. Un accord, yon konsansus wi pou le peyi pou nou retire wi apeze gouvèneman yo ba li tout non tout tenten nèt jounen jodia pou eleksyon fèt nan peyi m m ap tann lentènasyonal si l pa vle m p ap fè eleksyon epi n ap di n granmoun epi n ap di nou sou kont tèt nou nou kontinye ap bay timoun yo manti sa ala traka pou lave kay tè. lè w an afè ansanm avèk yon pèp popetwèl. Epi w ap tande yon seri de ti kapòt k ap di w avi, avi. Yo pa konnen si demen maten se pa yo pral fann tèt non. Yon fason pou yo ka fè lis la pi long, yo gen òganizasyon dwa moun pou montre gen. Ou pa wè moun yo ap mouri nan peyi a, gang yo twò fò, tandis ke se menm yo menm ki kreye gang yo. Atò zantray nou kale loray kale konsa. M ta renmen wè manman André Michel k ap pale ansanm avè l pou m mande, kò, kò, Koman w fè trip ou ba yon pitit san wont san santiman konsa? San pidè konsa? Donk frèz e sè byen eme nan jou pase yo, jan w konn wè, jan w te wè Ariel gade non kap di entèvansyon militè patati patata, kout plim André Michel. Gon seri de diskou Ariel ap li se André Michel ki ekri yo. E li ki ekri yo. E li ekri yo donk lè Ariel rive sou kèk mo ou ka wè Ariel konn pantan l pa konn sa bagay la ye. Hum. Donk si ke w pa aksepte avèk tout sa yo di e yo pa bezwen moun ki pwòp tou pou yo mete nan tranzisyon. Fò ou patisipe nan yon krim pou ka pou yo ka fè w chantaj tou. Ou konprann? Donk si w pa aksepte mache nan lojik sa a, pa bliye non si te nan touye prezidan n gen dosye a. Donk fèt atansyon. Tout sa Ndou fè fò fèl donk si w pa fèl wap pran pòz gwo towo gwo ponyèt gwo bibi tou ebyen nap mete w atè e lèn fin mete w atè nap fè lajistis mare w e nou gen lajistis humm ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa pèp ayisyen ala traka wi pou lave kay tè donk ou kapab konprann Frè se sè byen eme tout otan se pa nou lè zayisyen ki pran responsabilite nou, ki travay, ki batay pou ke nou fè peyi nou stab jan sa sipoze fèt. Nou batay, nou travay pou ke konstitisyon an chanje. Nou travay pèp ayisyen pou n mete sekirite. Si n kontinye kite se chenpanze sa yo ki kontinye ap pran desizyon nan non nou. M pa kache di nou, se pa sèlman zo Jovenel non ka kwoke nan gòj asasen yo. Peyi Dayiti, zo Dessalines gen pou l kwoke nan gòj nou tout e l ap touye nou. Pandan map vin la, vwazin nan refon lòt sòs kalalou. Mezanmi! Vwazin nan joure m pèp ayisyen, l di, o, dènyeman m pale l mal a sòs kalalou. Pa konn kiyès non k te tag li anba videyo a. Ebyen kounya la li di m konsa, gad yon lòt zo sòs kalalou l fè. M a pale l mal. Bon, pèp ayisyen, m p ap kòmante twòp non. M ap kite w wè pou kò w, w a ba li pwen. Kalalou a pye poul. Ah, se ta poul peyi wi, sorry. Ti sos kalalou a boule. M pa gen okenn kòmantè m ap fè. Ou pap tonbe nan zavrazin. Mwen kite sa la. Medam matmwazèl se mesye byen vini nan Ayiti la repiblik dè koken sèl vòlè kap rete. Moise Jean Charles di konsa se Biden ki kraze mouvman manifestasyon la menm. Biden fè Moise Jean Charles pa ka sòti. Pa ka manifeste. Avèk dosye pwogram imanitè la tèt tout ayisyen cho Paspò yo pral fèt Donk Moyiz Jachal ap chache 5 konpatriyòt 5 pitit Desalin pou l al devan anbasad la l pa kapab Ann tande repòtaj sa pèp ayisyen. Nou tèlman mouvan nou lanse depi 22 out ki t ap monte a 100 mil alè. Se nou menm wi ki te mande m si gen kanpe m te di pa gen kanpe. Men, lè w ap goumen avèk yon advèsè, lè l ban w frap, Fwa nan te ba w frap. Biden ba nou frap, men si Ayiti te gen repondong, nou tap konbat frap la nenpòt kòman. Men nan sitiyasyon mizè nou ye la a, ou pa ka anpeche Ayisyen yo ale. Men, frap la, se yon bagay yon semèn, de semèn wi. Ou wè sa nou fè? Tout ajannda m te gen, m met yon poz sou yo. Ou konn poukisa? M pa vle al lanse yon mouvman la a, e nan mouvman m lanse an, epi koulye a ou twouve moun ki bezwen paspò, Ki bezwen ale nan DGI dèyè tenb paspò, yo pa ka ale, peyi bloke, yo pral di w Moise bloke yo, Moise fè yo pa ka pati. Se sak batay la menm wi, nou kite moun yo al chèche tenb paspò yo, al nan DGI, ale nan devan imigrasyon, al pran paspò. Men m pa etone, depi 2017 m pa konn si nou wè video sa, m t anonse ayisyen yo, yo pral ban nou tout paspò pou n kite peyi an. Poukisa? Se menm sa yo fè peyi Qatar. Seli yo vle fè nou yon peyi nwa peyi kata ki transfòme peyi blan tèlman nou gen resous isi a m konprann jwèt lan lè sitiyasyon vin devòman politik ou koule pou al remonte pi devan. Ala traka wi pou lave kay tè ala kote nèg yo blofè pa pase nan peyi dayiti mwen jan chal paka al manifeste paske le pèp pèp ayisyen yo pral kay blan. Bon lè w te konn al manifeste ansanm avè yo se pa kont blan an? Eeyy ala traka papa donk ebyen menm jan fanmi moy kay blan epi lap manifeste kont blan fò pèp la al goute pou l wè epi lè l tounen la vin manifeste ak moy antouka pèp ayisyen bon vwayaj frè se sè byeneme byenvini nan ayiti peyi spesyal bèk. Gade imaj la. Jewòm, Jewòm, Jewòm. Ou pa gen dwa fè Nathalie sa. Li fil pou ou. Li voye chèche ou. Depi avan yè w vini se dòmi sèlman w ap dòmi ou fatige. Misye fat. Donk dyaspora oblije voye imaj la bon mwen pou m fè moun pou misye. Non mezanmi Wi li pa abitye mont avyon avyon an brase tout anndanl fòl pran tann pou tout ògàn yo ka nan plas yo depi avanyèl rive etazini dòmi dòmi manje dòmi Humm pèp ayisyen sa w di nan dosye sa. Kisa w wè Nathalie ta sipoze fè pou Jérôme? E pou daprè ou menm poukisa Jérôme chwazi aji konsa aprè Nathalie fin voye chèche l? Antouka, m ap tann repons ou nan kòmantè la. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun! Non pam se fouco. Randevou kase demen si Dye ve pou yon lot edisyon spesyal. Bizou bizou one love.